Yo m pase 29 jou anndan e mesye Denoye te vin rantre m kwè jedi te 22 e jedi te 22 septanb mwen m te jwenn liberasyon m nan 26 septanb e se t on eksperyans ke m pat janm panse ke m te kapab fè eksperyans sa nan vi m e kote ke se sa k pou te rive m pou m te kapab kite peyi m pou m te kapab abandone peyi m men malerezman. e sa fèt m santi ke bon pou mwen menm m pa ba mesye yo tò men se te kidnape m yo men m bay dirijan peyi a leta tò e paske se pa ayiti pa fè zam ou konprann sa m vle di w la ayiti pa fè zam nou pa gen yon faktori zam an ayiti men sa fè m mal pou m wè ke e. moun mwen jwenn anndan an lè m antre a mwen jwenn yon dizèn de moun anndan an lè m soti a m kite yon dizèn de moun anndan an e tretman ke mwen jwenn sa k te plis fè m mal anndan an se lè ke paran m te fin bay 25 mil dola lan e pou m te libere m pa t jwenn liberasyon epi nan demen nan lendi e m te gen cheve nan tèt mwen m te gen dread nan tèt mwen. Ti mesye yo voye pran l, ke m pa konn sa k te fèt, m pa t konn si pare m te bay kòb la ou pa. Epi mesye yo te voye pran cheve, bon lè sa m te pèdi espwa nèt nèt nèt nèt. Lè w di, lè w di voye pran cheve w, ki sa w vle di? Yo koupe Jude wan? Wi, yo koupe Jude lan. E lè ke chèf la te di m ke m ap jwenn liberasyon m, yo pral chèche kòb la, yo prale Kwadèboukè, moun pa m ap vini, m ap prepare m. pou yo vin pran m nan inè tan, inè de tan. Epri apre inè de tan m pa janm wè yo, dezè de tan m pa janm wè yo, twazè de tan m pa janm wè yo, e se te nan dimanch. Epi nan lendi, nan lendi vè dizè di maten konsa epi yo voye koupe cheve m. Bon, m te vin pèdi espwa ditou. Dakò. Aksyon pou koupe cheve w lan, sa vle di kisa? Kisa w vin aprann pa la swit? Eske se yon fòm de pinisyon? Bon, m pa konn kisa l te ye paske yon sèl bagay ki te nan tèt mwen, m kwè ke. e se lamò m wè devan m se lamò ke m te wè paske m pa konnen apre koupe cheve a eske se kòb la yo pat jwenn 25 mil dola eske se kòb la yo pat resevwa ki donk ki fè yo koupe cheve m men m pat gen oken espwa sa e bon m vin fè 5 jou 10 jou sou dizyèm jou mwen anndan an chèf la pat janm vini apre dizyèm jou an li vin fè m pale avèk fanmi m ankò gon lòt. 25 mil dola. Lè sa a mwen vin gen yon ti souf, yo di ok, paran m di m pa bezwen pè, y ap vin avèk lòt e rès kòb la. Men sa te vin, sa te vin tiye m anndan nèt, yo te vin rantre avèk yon etranje anndan ki se yon dominiken, sa te vin fè m mal anpil paske e pandan chèf la te fin negosye 50 mil dola pou dominiken an, mwen menm m a menm tarif la, ou konprann? E. pandan ke dominiken an rantre anndan an etranje a vin jwenn yon lòt yon lòt ee yo vin sèvi avèk etranje yo yon lòt jan anndan an pandan se tan nou la pou menm pou menm bagay ou konprann se la mal dekouvri ayisyen pa gen yon lanmou pou ayisyen parèy yo e li li mwen jwenn li nan leta ayisyen mwen jwenn li nan kidnapè yo paske si dominiken an la pou 50 mil dola. mwen la pou 50 mil dola nou jwenn yon premye ranson de 25 mil dola de mwen menm misye ke konpòteman an te kapab menm jan anndan an ok yo pa mare dominiken an menm jan avèk nou sa se youn epi a la minit ke dominiken an antre anndan an yo bay lòd pou yo pa frape pèsòn anndan an si pa egzanp ta gen yon erè paske mesye yo pa frape nou sèt men a la minit ke nou demare men nou pye nou demare yo vin verifye yo wè men nou mare demare. ke nou ta di lase, y ap frape nou. Men bon chans pou mwen, mwen toujou fè tout efò m pou m swiv mesye yo pou m pa fè oken erè anndan. Men alaminit ke Dominiken antre, yo pote manje pou li, yo pote ji ba li, yo pote tout bagay ba li. Sa, sa te vin touche m anpil anndan. Wi, sa w di a, m tande, m tande anpil moun plenyen de sa vrèman. Donk, anndan pwòp kidnaping nan, gen prejije. E pason. Men pou moun k ap tande w la a, m vle ke w fè yon jenèz evenman an pou nou. Kòman yo te fè kidnape w? Kilè l te ye? Kote w te ye? E ki jan de machin? Ki teknik yo te fè pou yo te anlve w, Mòne Dye? Egzakteman. Mwen te soti Senlwidinò, m te sot jwe. m te sou machin mwen ki se yon Hummer li ye epi yon Hummer H 3 pandan ke mwen t achte 4 kawotchou pou Senlwi e Pòdepè pandan m ap antre 4 kawotchou nèf epi bon malerezman m te pran 4 grenn klou nan 2 kawotchou devan yo nan dimanch maten lè m leve m jwenn 4 kawotchou yo nan machin nan m t al lage yon zanmi m èpòt epi m al depoze zanmi m lan epi m rantre men m gen yon kawotchou bò lakay mwen epi m. otomatikman 2 pòt louvri fòk gen moun nan machin nan epi yo wè machin nan yo pase epi yo fè pak se t on pikòp gri se t on pikòp gri k tap pase epi mesye yo wè machin nan epi yo fè pak men m rete kwè ke Bob se 2 pasaj mesye yo te ye paske se pase yap pase epi yo wè machin nan men petèt mwen toujou mete nan tèt mwen tou. Epi yo wè s on amè e yo wè s on amè e nan lespri yo depi yon moun ap woule amè s on moun ki gen ti mwayen e yo fè bak kounya pou yo wè eske gen moun andan amè lan. Egzakteman mesye yo fè bak lè mesye yo fè bak se te se te yo 8 se 4 nèg ki desann avèk gwo manch long epi mwen menm m pa kouri epi timoun lakay mwen k t ap vin jwenn mwen mesye an t ap vin jwenn mwen an epi yo kouri. Malerezman pou li menm, lè l ap kouri antre anndan, ou konnen kay la se yon kay chanmòt li ye, epi li di mesye yo, moun rale zam sou Manidji deyò a epi yo kouri, yo lage kò yon babib, je pèdi twa dan nan bouch li. Epi mesye yo pran m, yo mete m dèyè machin nan, epi yo kondi machin nan. Ki machin? Machin pa w lan oubyen machin kay ou an? Machin pa m lan. Machin pa m lan. Yo mete m nan machin pa m lan, dèyè an, epi de nèg devan epi kat nèg dèyè avè m. Yo pa, yo pa bande zyo, yo pa bande zyo. Non, yo pa t bande zye mwen, yo te bese tèt mwen, yo te di m pa bouje, si m bouje m ap mouri, m di nèg yo non, m pa ka bouje paske si m te gen posiblite pou m kouri, m te ka kouri deja, yo di m non, ou t ap fè erè, epi lè m santi machin nan ap, yo pase devan OAVC, e devan BLTS. Wi, wi, wi, wi. E lè sa m santi devan BLTS. Yo pral pran wout de Taba, yo pral pran zòn anbasad amerikèn. Non yo pa fè zòn sa yo te fè zòn yo te fè zòn tòsèl. Tòsèl wi yo monte yo monte yo pa desann. Paske sak fè m konnen ke yo monte se lè ke nèg yo fin pase 2 polis kouche ki devan BLTS yo mwen di machin nan m santi machin nan ap mal mache m di mesye yo mete machin nan machin nan sou drive paske si nou fè 5 minit ap kouri konsa machin nan ap chofe nan men nou bon lè yo fin lè yo fin. Doktè fòk ou presize, fòk ou presize son amen doub sekansyèl yo tap peye yo menm yap kouri li yo pat metel sou drive lan nou te fon ti kou pou moun yo wi dènyèman ou sonje tap esplike sa yeah exactement yo tap kouri sou lo a yap kouri sou el Monidji Monidji se menm mòd operatwa la nan prèske tout kidnapin yo men nan koulye a nou bezwen konnen reyalite moman de kaptivite a kijan Nou pa nou pa rankontre pyès patwouy polisyè an? Bon, egzakteman e lè mesye yo fin vire a dwat, lè mesye yo wè ke mwen di yo machin nan pral chofe apre 5 minit yo wè machin nan ap chofe vrèman, yo di a misye son orijinal li yo kite blim anndan machin nan. E yo pa bande zye m, yo vire yo yo fè devan e mèseplis yo moute zòn Tòsèl epi e zye m pa. bouche nòmalman, je m nòmalman. Mesye yo avè mwen trè kalm. Epi yo t ap al janbe yon rivyè avè m, m kwè se nan bò Etiwonn lan. Pandan yo pral janbe rivyè lan, avan yo janbe rivyè an, m di mesye yo, fò n pake machin nan pou m kapab mete l sou 4x4 lan pou n janbe rivyè an. Sinon, n ap bloke anndan l. Bon, yo pa t kwè m toujou e yo annik rantre nan rivyè lan, machin nan. Etèn. Plen 5 avèk yo. Pandan machin nan 5 avèk yo, yo desann avèk nou, machin nan kole. Yo, n ap eseye ede yo pouse machin nan. Men ou konnen yo te 8. Ya. So, kidonk, n ap ede yo pouse machin nan, nou pa ka pouse machin nan epi yo fè yon kamyon rale machin nan epi yo mete m nan pikòp lan epi y al avè m. Men avan m. Kamyon sa yo fè rale machin nan se yon kamyon k ap pase? Non, kamyon genlè ki t ap pran sab. ki t ap pran wòch nan rivyè lan. Donk yo rele kamyon an pou vin retire machin nan san ke pwobableman chofè a pa menm konnen si yon moun yo kidnape. Egzat. Bon y ap konnen e yo ka konnen kanmenm paske e jan aksyon an fèt lan pou yo retire m nan machin mwen an pou m ale nan pikòp yo a li pa t yo pa t senp. Ou konprann sa m di w lan? Men malgre tèt mwen pa t ma e e pa t bande men m pa t mare men ou konprann sa m di w lan yo wè se yon anlèvman. Ou desann tou pou vin pouse machin nan? Exactement map di yo pouse machine nan e pi yo transfere m retire m nan machine mwen male nan lot pick up lan men avan m rive m santi tansyon m ap moute m m te di mesye yo fòm ta bwon bay dous m son moun ki malad e pi yo te parèt nan yon baz avè m vrèman men lè sa yo te fè m bese tèt mwen m te di yo mande m kisa m bezwen m te di achte Gatorade mwen y achte Gatorade pou mwen men avan m rive kote m pwale an m pase nenpòt 4 a 5 machine. Bonjour donc ou menm kite m fini non Bobse m poko Clivens ou menm kite viv situation sa par rapport avek temwanyaj Monidy yo ou menm koman ou te kapab prezante moman de kaptivite pa w la. Monchè, mwen kote ka aktivite pa m nan, m ka di m pa ap vini akize pèsonn. Paske pou mwen menm se konsekans enkonsekans peyi m ki kreye sa ki fèt la. E mwen di vle ou pa, si se pa t kat sa mawozo se t ap yon lòt baz ki t ap pran m tou. Donk sa t ap toujou rive m. M se yon moun mwen kwè nan Ayiti e m kwè ke gen bagay ki ka fèt, gen bagay ki posib si nou mete men nou. Li di, Pe enpòt nan jan peyi sa a ye la, m t ap tonbe anba yon ravisè. E m ka di Bondye mèsi ke tout bagay yo pase konsa, e ke mwen gen Radyo Karayib ki pou la, ki pou fè bwi pou mwen, ki pou pèmèt ke m ka di menm nan zye chèf la Bondye fè m jwenn gras, paske m ka di fanmi m yo pa t gen montan sa a disponib, e mwen menm tou m pase nenpòt. 3, 4, 5 an, pa janm jwenn yon kontra, pa gen anyen serye m jwenn Ayiti, byen ke m te rete la ap chèche bouske ladann. Ou la Desnoyers? Desnoyers ou la? Desnoyers, n apral rive nan sa a pi devan. Fè jenèz, fè istorik, kote ou te ye, kote ou t ap sòti, kilè l te ye, men kouman yo anlve ou pou lòt moun ka pran prekosyon. Se sa n ta renmen konnen. Ou sot wè jenèz Money Jee a, fè jenèz pa w la pou nou. evenman an? Ok, jenèz pa m nan, jenèz pa m nan se yon ti aktivite mwen genyen sou park lan nan zòn fon parizyen e mwen te nan wout kote ke mwen te genyen 2 ti travayè ki te la, ki t ap prepare yon chantye, m ta pral jis pote komisyon pou yo, rasyon yo avèk yon ti kòb pou jere 2 twa jou m ta pral fè epi m ta pral jis remèt yon moun e pandan m ap pran wout lan. Pou mwen rive, li lè bouik yo te gen deblozay devan an. Nan ki zòn? Mwen menm mwen konn ti wout anndan yo. Nan ki zòn? Devan anvan m pran komisarya. Ki komisarya? Se di m fin kite Kafou Marasa. Kafou Marasa, dakò. Wi. Kounye a la, anvan m al pran komisarya, gen yon ti wout, gen yon dènye ponp gazolin pou w pran anvan w al pran komisarya. Gen yon ti wout pa dèyè l. Men, kòm li lè bouik yo di m gen deblozay devan, men m fè ti wout sa. Lè m al fè ti wout sa, mwen mwen fè ti wout pa anndan pou m al parèt la tranble devan, oke gen wout pa anndan pou fè. Men chak egzit pou m fè pou m remonte pou m pran wout dwat yo genlè te gen deblozay, swa m pa konn si se 2 gang ki t ap afwonte ansanm, chak wout pou m fè pou m monte yo bloke. Mwen pèdi, m ap mande enfòmasyon, ki wout pou m fè, sa k ap di m fè tou dwat, sa k ap di m monte pi devan nan kafou anwo an, lè m fèt nan kafou an gen deblozay, Gen yon lòt kamyonèt li menm ki di m swiv li. E mwen swiv li, bon, m pa akize pèsòn men swiv li an l mennen m nan bouch bab pou bab. E m ka di, bon, m viv, an n di m pase de, bon yo pran m pou toutè paske lè yo wè m nan, e sa se te fizye kaka a, m pase de fizye kaka a, bon yo te kidnape m. M ka di, bon, m wè tout move jou yo. Kijan sa fèt? Eske yo pran machin pa w lan? Yo bandez yo? Trase pou nou? Sa yo pran tout detay sa yo. Bon, m oblije di l detay byen ke yo enpòtan paske se avè l mwen fonksyone. Machin nan, òdinatè mwen, e se a bagay sa m fonksyone. Bon, tout bagay sa yo, yo pran yo. Se pa sa pou mwen ki esansyèl, se ke mwen vivan. Ok, mwen vivan. Lè yo te panse m te toutè, sa se jis fizye kaka a. Mwen vivan yo kidnapem Bondye pèmèt tout bagay pase byen mwen vivan ok donk sa se sa mwen mwen jis rele pou mwen di tout moun mèsi non non non mwen menm se la ke mwen menm m pap akize mesye yo mwen map akize de jèn gason ok ki pa gen anyen nan men yo. olye ke leta ayisyen mete lekòl pwofesyonèl pou yo, olye leta ayisyen ba yo zam, edikasyon, metye, m pa kache di w mesye sa m pa konn kote yo jwenn zam sa yo. Denoye, denoye, n ap pral rive nan fon an, n ap pral rive nan fon an. Sa nou bezwen, ou sot tande Mòn Edye, 4 nèg desann, on pikòp gri, yo rale zam sou li. Yo fè l antre nan anèl lan. Ou menm, fin trase Jenèz la pou nou. Lè yo desann, nan ki zòn yo desann, kòman yo desann, konbyen yo te ye, nan ki machin yo te ye. Trè enpòtan. M pa konn zòn nan. M pa konn zòn nan. Se nan menm machin mwen te ye an yo ale avè m. Ok. Mwen menm yo te bese tèt mwen tou. Si m te fè erè, yo menm t ap wè l. E mwen rive, se te jedi 23, se pa t jedi 22, jedi te 23. E se te jedi. e mwen rive lè m rive anndan an bon m pat jwenn yon move tretman sèl bagay chans mwen m te jwenn Monidy tou ki te eksplike m lè règ de lekòl paske son lòt lekòl bagay sa ye li te eksplike mwen e monchè pa vin betize la paske la men kote w ye an konn kote w ye an pa vin fè erè e mwen di mèsi ke mwen te konfòme m tou a règ yo e bon pou manje. ou viv tretman yo konn di moun yo se pa lakay ou ke ou ye ok se pa meyè tretman yo e ou konn nan ki sò ou ye e bon mank moun moun ale moun soti e mwen m ka di Bondye mèsi ke negosyasyon an te byen pase pou mwen e mwen jwenn gras mwen soti sa yo se sa mwen anvi di e mwen anvi eksplike pou lòt detay yo tout moun konn sa li ye an se lanfè ok se lanfè ke nou menm nou kreye. e an nou di ke mwen viktim li, mwen rekonèt li, mwen viv li, e mwen menm ta renmen ke si gon peyi ke nou korije kaye a, paske sa a fòl korije. Gon ti poz. E e Money G, kouman nouritu lan te ye? Gon repa yo bay? Kijan yo nou manje? 3 fwa pa jou? 2 fwa pa jou? Kijan de manje? Bon, egzakteman, e nou menm anndan an, nou familyarize nou. e bon epa yo epa tout epa tout kidnape yo t fè sa paske mwen menm ou konnen m vin gen anpil tan anndan an epi mwen wè tout moun ke m pale ak tout moun mwen menm e anpalan le maten e pafwa yo ka ba nou yon ti mayi le maten bonè e lè m di w maten bonè l kapab nevè di maten oubyen pafwa l konn uitè yo ka ba nou ti pen azaboka kafe. epi lòt lekòl lan si sijè la pèmèt yo fèt yo ba w yon ti diri ou konprann sa Betzo lan men Men pa gen prejije pa gen prejije nan manje a menm manje yo ba ou a e li yo bay dominiken yo tou Nou menm padon? Menm manje yo ba ou menm avèk Desnoyers a se menm manje a pou dominiken yo? Wi se menm manje a paske e menm e sa m ap di w boo paske nou vin jwenn yon ti yon ti chanjman. se lè yo vin pran dominiken an m kwè dominiken an vini nan vandredi m panse e lè dominiken an vini epi otomatikman chèf la al dèyè manje pou li al li vin avèk ji an kantite pou li men m te santi m touche paske nou tout la pou menm kòz ou konprann se la m ap di w ke ayisyen manke lanmou nan kè pou ayisyen parèy yo. E m kapab wè sa tou. E lè m ap tande, lè m ap tande nan Karayib ke mesye yo anleve, leve 17 etranje, epi kote leta ayisyen ap negosye pou y al bay 17 milyon dola. Pandansetan, Clevens, mwen menm ki se viktim kote paran nou pa t gen mwayen sifizan, se mande yo mande epi yo pase a la radyo Karayib pou yo fè demand lan, pou yo mande ravishè yo fè. Gras, ou konprann, kote zanmi pwòch nou ap kotize pou ede nou mete n deyò pandan Leta ayisyen konnen nou anndan e nou kite yon dizèn de moun anndan san ke yo pa etranje. M jis ta renmen mande Leta ayisyen e moun sa yo k anndan an, e pa 17 misyonè yo non, gen nenpòt yon dizèn moun ki se ayisyen parèy mwen anndan an, kiyès ki pral peye lage yo? yo menm kiyès ki pral peye lage yo men pou ki rezon nou pa bay pitit tè a respè sa m konnen sèt se imen yo ye tou etranje yo se imen yo ye men pou kisa se se pou etranje yo yap batay pou yo libere pandan se tan mwen menm m te fè 29 jou anndan an Denoye fè 26 jou anndan an gen moun anndan m kwè ke ki gentan fè plis ke plis ke yon mwa. men èske yo pap batay pou yo libere tout moun èske se pou 17 moun yo yap batay sèlman m twouve sa banm plis kè sere wi poum pa janm desann ayiti ankò nan vim non. Ok e koute e mesye kijan dòmi nou te ye èske nou dòmi konfòtableman oubyen yo met tout moun nan yon sèl pyès kouman dòmi nou ye. Bob Bob e. Lè ke men nou a pye nou pa mare, se lè nou pral fon bezwen tankou benyen epi twalèt. Bon, pou twalèt lan m di w, nou pa twalèt ditou paske kòman ou pral fè twalèt avèk yon moun anfas ou epi yon M 14 sou ou. A bon? Sa vle di mwen menm, mwen menm m son nèg ki dijere byen lakay mwen. M konn fin bwè dlo m al twalèt lakay mwen, m konn ap twalèt 3 fwa 4 fwa pa jou. jou imajinew map fèl map fèl 5 fwa pa jou e pa pa pa e map fèl 5 fwa nan semèn Eske nou fè tout jounen fèmen andan yon chanm oubyen nan mo gen yon ti moman nan jounen an yo mennen nou anba pye bayawonn pou nou fè yon ti non pa gen bagay pa gen bagay konsa nou rete anba tòl lan nòmalman e sa vle di nou fè nou fè mwen menm mwen fè 29 jou an mare men kòm pye leswa ou mare. pi sere toujou. Ah wi? Eske eske tretman yo ban nou diferan de fanm ki yo kidnape yo? Mon chè e ou konnen menm jan w wè leta se yon enstitisyon gen plizyè inite ladan l se menm jan kidnapin nan se yon enstitisyon li ye li gen plizyè inite ladan l ou kapab jwenn gen gen inite ki pi ki pi trete w pi byen ke yon lòt inite m ap ba w egzanp gen gen nou gen bim nou gen simo Nou gen igmo tankou e menm jan lò pran kidnapin nan nou genyen bon m pa vrèman konn tout non yo e wap wè e e nan nan kwadèboukè se katsan mawozo nan lòt zòn se se tèl moun ou konprann e m di mèsi bondye se katsan mawozo te pran m paske depi w pa fè erè mesye yo pap bat ou Fè erè vle di kisa? Se erè tankou pa egzanp lè w anndan men w men w yo mare w yon jan yo vin jwenn ou demare men w w aprann kouri ou konprann sa m vle di w la so kidonk nou oblije mete nou tankou ti bebe e men a la minit ke nou yon machin kote nou kouche anndan nou yon machin oubyen yon moto ap vini tout sa k te nan vant nou tounen likid nèt e nou pa janm ka gade mesye yo nan nan zye an palan de chèf yo. Perez anvi touye nou anndan an so men lèm vin soti Bob sa te vin tiye mwen m jwenn liberasyon m 26 septanb ki se dimanch le 27 m tap oblije m tap kite peyi an lèm rive nan èpòt ke m teste pozitif andan èpòt la nan kò avèk kowonaviris lan e m tèlman pa kwè ladanl m pa kwè nan tès lan. Just m bay yon lòt 87 dola ankò m fèl 2 fwa yo wèm pozitif ankò m pa kwè ladanl m kouri m kouri nan e nan lapè avèk fanmi mwen ma fon twazyèm tès nan demen yo banm rezilta yo m teste pozitif ankò m te oblije fè yon lòt 7 jou an Ayiti ap pran tretman avan ke m kite peyi a. Donk sa vle di korona se anndanw pranl? Wi se anndanm pranl. Donk, ki jan de dlo yo te ba nou pou nou bwè? Yo pa ba nou, e pa ti bidon dlo? Monchè, a premye lè m fèk rive anndan an, gon dlo nou te konn bwè, se son dlo t pase nan yon jaden, yo wouze jaden an, se li menm yo triye, yon dlo jon, yo mete l nan bokit, se li menm nou te konn bwè, men l te vin fè m malad, li te vin fè 2, 3 moun malad tou, epi yo te vin chanje dlo yo pou nou te vin ap ba nou sachèt dlo, apre 3 jou m te fè ap. Dlo nan jaden an, y annik pran l konsa, vin ban nou bwè, san tretman? Non, pa gen okenn tretman ladan l. Se li menm nou te kòmanse bwè. Tankou m di w, m te vin jwenn yon pakèt moun anndan, m te vin jwenn yon demwazèl anndan tou. E yo, yo pa bat moun. Mesye yo pa fè vyòl sou fi paske dam lan t anndan an, dam lan te kite m anndan. e. Non yo trete fi pi byen, yo trete fi byen anndan. Wi, yo pa, yo, yo pa, yo pa maltrete nou anndan. Pase m pa konn si lòt kote yo, pase m konn ap tande lòt kote yo fè vyòl, yo fè, yo bat san, san w pa fè erè, nan. E Denoye, menm dlo ki pase nan rivyè lan, se li yo bay Dominiken yo bwè tou? Non, ba, sou tan pa m nan, e dlo, nou pa t bwè dlo sa ankò. E dlo trete yo te ba nou chak. Pou benyen an e nan rivyè a nal benyen Denoye e lè nal benyen chèf yo ap siveye nou avèk gwo zam. Non pou benyen an yo te vin yo amenaje yon douch aprè yo vin fè yo te vin yon jan chanje enfrastrikti a. E medam yo lè yap benyen kòman medam ki gen règ ki gen mansuèl yo yo ba yo kotèks nou pa okouran. Non medam yo gen privacy yo non medam yo gen privacy yo medam yo se rèn anndan. Medam yo moun pa touche yo, yo gen de matla spesyal, medam yo yo vreman byen trete yo. Men nou pa okouran si gen relasyon seksyèl avè yo? Nou pa okouran sa? Non pwiske yo nan menm yo nan pyès la, yo pa nan yon lòt kote, yo kote nou ye. Oh menm kote nou ye. Ou di mwens yo mete yo nan lòt pyès, yo apa, yo yo byen. Nou menm nan ka pa nou, pandan nou andan kote nou ye a, nou pa gen aksè, nou pa tande radyo, nou pa tande sa k ap di. Bon, nòmalman nou tande radyo paske mwen menm mwen tande wi, paske e sòlda yo gen radyo. Sof si, sof si yo, wi. Alo? Wi, wi Monique. Zo se youn nan yo ap tande on radyo. Ki radyo nou wè yo konn tande anba a? Nouvèl pa egzanp. Non e karayib yo tande wi. Se karayib chak maten bon mwen gen solda m toujou mande Wap pase mal, wap pase mal. M toujou di yo silvouplè eske nou kapab nan maten m pa konn si nou resevwa m byen. Wi wi wi wi nou resevwa w nou resevwa w. Donk nou te tande yo yo ap tande jounal la kòrèkteman? Wi yap tande jounal la nòmalman e epi lè frè m lan t ap pale avèk nou bòb si e m te tande entèvyou sa lè frè m lan t ap pale nan radyo a paske mwen menm se mwen menm ki te di sòlda yo e le maten mete mete radyo a sou kay pou mwen silvouplè o paske nou pa vrèman dòmi tou nou pa dòmi paske chak 30 minit yo vin yo vin fè tchèk nan chanm yo pou yo wè si nou anfòm oubyen si nou pa demare kèlkonk ou konprann. E moun ki malad e moun ki malad nan men yo, yo voye dè doktè pou yo, sa poko rive? Bon, nan 29 jou m te fanndan an, e pat gen moun ki te malad, paske ou konnen Bondye an tèlman gran, Bob se, li pa janm. A wi doktè nan la fwa. A wi, a wi, se vrè sa l di a, paske konsèy de moun ki souffri. Men, men m tèlman te alèz avèk sòlda yo, sa vle di ke m tèlman te alèz avèk sòlda yo, m familyarize m avèk yo, e lè m santi m gen yon ti fyèv ki pral pran m, mwen di yo, e mesye, èske n kapab ban m yon ti asosi nan asosi n ap bwè a, paske, ou konprann, yo vrèman konprensif tou, yo tande. Sa vle di, depi ou pa mete pozisyon fas yo, depi yo fè erè tou, y ap jwenn li, fò m di n sa. E. Yo menm antò. Ok, nou menm ki tap viv, nou menm ki te o kè de levenman, nou menm ki te o kè de levenman, gen de kesyon si nou vle nou ka reponn, si nou pa vle nou gen dwa pa reponn. Eske nou panse yon operasyon polisyè an fonksyon de sa nou wè, temwayay, veki kotidyen nou nan baz la, yon operasyon polisyè ka kraze twoup 400 mawozo a? Non. Operasyon polisyè se lavi e se lavi kidnape yo ke w mete an je e sitou kèlkeswa jan l fèt la e m pa swete l e mwen menm mwen plis ankouraje ke negosyasyon yo fèt ke tout sa k pou fèt yo fèt paske e yo pa bèt ok se yon pozisyon stratejik kote yo ye m parye avè w si yo di w sove kouri se chasalòm si yo di w ou wè si yo ta di w yo libere w yo di w kouri. konnen se mouri wal mouri e m pa renmen m pata renmen ke lap jan jan la poli m pa konnen men sa se pa jwèt ti moun e operasyon polisyè bagay bagay m rele yo ti moun piti paske jan kote m konn nou m te ye nan sa m te ye an la humm e se pa konsa yo ka vin fè ni operasyon polisyè ni tout bagay mwen m ankouraje pito negosyasyon yo. Bob de noi vle di w ke mesye yo gen tout taktik yo. Sa se eksperyans pa m. Mesye yo gen tout taktik yo. E mwen menm e lè konsa non non non talè talè talè e lè konsa non mwen menm mwen rele yo des erreurs paske nan ka nan jan moun yo ye la a operasyon polisyè a fèt lejèman premye moun ki peye konsekans la se moun andan yo e m ta renmen ke m pa kritike strateji polis bagay non men m ta renmen yo sitou panse a sa. Neg yo pi byen ekipe ke lapolis. M pa ka ba w manti sa. Ok. Dakò. Alelouya. Pase m kout mwen. M konn wè lapolis yo. M konn, m konn wè sa k nan men yo. E pi, mesye yo tèlman ini yo tou. Ou konprann? Sa vle di ke e entèvansyon an e pa li ki solisyon an. Ou konprann? E sèlman pou lapolis pale avèk mesye yo, si yo gen 25 moun a 40 moun nan men yo. pou yo chèche pou yo fè yon jan, alò, pou yo retire tout moun k anndan an. E pa negosye pou yon lòt gwoup moun epi kite yon lòt moun. Non, gen yon pakèt moun anndan an. Fò yo chèche konnen konbyen moun yo gen nan men yo. Bon, e, Denoye, Denoye, kòm se ou ki frèchman libere, èske ou konstate, e, pou w ta disipe nwaj sa yo pou nou, èske efektivman ke mesye yo gen misyonè ameriken nan men yo? Wap poze m trop kesyon mon frè. Ou konnen wi, ou konnen trè byen wi. Mèsi. Ok. Eske nou remake gen de lòt moun ki rete nan espas lan? M vle di vwazen. Oubyen se mesye bandi yo sèlman ki nan zòn nan pou kont yo? Pardon? Sèlman mesye yo eske se se yo sèlman k ladan an ou byen gen lòt moun? Ou pa konnen? Nòmalman nou nan yon plèn nou nan yon plèn kote kote yon pakèt abitan ap viv sa vle di e yo gen chans abitan nan zòn nan gen chans pou yo wè nou lè n ap benyen ou konprann sa m vle di w la gen tout machann k ap pase ou konprann k ap vin vann solda e tankou e tankou zaboka pen dotre choz ou konprann sa mde diw la so a vle di ke yo konnen zòn nan son zòn tel bagay lye kote mte ya yo konnen son son son zòn se sa yo fè la a vle di pa gen oken pa gen oken erè ti moun ap pase kòm gran moun travayè ap pase yo konnen kay nou te ya son kay e se kidnap e kidnapit ladann. Ok uhmm Sa di gen wout moun ap pase devan? Non mwen menm mwen menm sa m tap ajoute sa m tap ajoute nan kote ke m te bay mesye yo chèf yo se kote sa nou rele enjenyeri sosyal la nap tande mwen nan enjenyeri sosyal la menm kote ke lè yo ba w chans pou w rele fanmi w pou w ap pale avè yo an se menm kote an tou wap tande mesye sa yo kap resevwa apèl kote ke yap mande yo kòb lekòl la. yap mande yo kòb manje an, se di ke tout popilasyon an tou depann de yo. Sa vin fè ke nou ta renmen ke nou yon jan peze enpak ou di mwen sa nou gen nan men nou an la a. Popilasyon an depann de yo, yo merge e pa mwen menm kòm mwen te anndan silvouplè pa fè okenn erè paske kèlkeswa erè ki fèt la moun ki peye erè an imedyatman se kidnapè. Donk strateji. e bon balann delika e m di bon Dye mèsi mwen menm karayib te kanpe pou mwen pou fè bri pou negosyasyon fèt e m ka di bon Dye mèsi ke m jwenn m jwenn gras nan menm zye chèf la bon m ka di l konsa paske nou pat gen sa ou te mande an bon Dye fè yon jan mwen deyò men m ta renmen ke ankenn enstitisyon ni gouvèneman ni leta ayisyen an ok ke pa pran sa a la lejè paske sa l kreye a. Waw sal kreye an kwèm franchman sal kreye an humm sal kreye an humm. Nap fini. Mony di, nan entèvansyon fanmi w, m pale avèk plizyè manm nan fanmi w alechèl entènasyonal, yo pa tèlman dakò lè w ap rantre an Ayiti. Aprè sa k fin rive w la, èske w ap kontinye tounen vini an Ayiti? Bon, m rete kwè yon jou kanmenm Ayiti gen pou l bon. Men, m ap rantre lè l. bon an lèm konnen l bon an map antre ladan l paske m toujou renmen ayiti m pat gen biznis an ayiti vrèman m te gon sèl ti grenn machin an ayiti m pa gen l ankò e m te konn ayiti de fwa nan mwa e sa lap on plezi pou mwen si m ta okouran ke ayiti bon pou m antre ladan l e mesye m mèsi pap sifi pou mwen menm pou m remèsye karayib e ki te mande ravisè yo gras. pou mwen epi m di ravisè yo mèsi tou paske yo te fè gras pou mwen lè m di yo ke m malad yo pa janm frape m e gen lòt moun ki fè erè bon mwen menm m pa fè erè mwen menm anndan an m pa fè erè anndan an mwen di mesye yo mèsi pou sa epi e moun tou k ap viv ann Ayiti sitou e lè yo pran nou paske depi w ap viv ann Ayiti toujou met nan tèt ou. pou yo ka pran w a la segond ou konprann paske tout peyi a nèt se kidnapin e sèlman ou pa nan gade chèf nan je lè yo pran w e mete w tankou yon ti bebe fè sa yo mande w lan epi sa yo mande paran w lan pou yo jwenn ni yo pa pral ba w kou men sa depan de kote m ta renmen tou lòt enstitisyon kidnap kidnapin yo pa frape moun yo paske nou n ap mande w kòb ki nou yo pa janm. Sa a konkli, m ap di ke menm Dyab lan an swa ke nou di an, li gen yon po moun ladan l. E mwen, mwen di Bondye mèsi ke m te jwenn avèk po moun lan, sanble, paske po moun lan li pa t trete mwen an dyab an swa. E m pa t fè erè, byen si, e tout bagay pase plizoumwen. Ankò yon fwa m di mèsi a Radyo Karayib ki te kanpe, ok, avèk nou, ki fè nou jwenn gras. tout bagay pase byen e mwen menm sa map di map di ke fon ti reflechi tout moun ok fon ti reflechi paske bagay lan lap gaye nan men nou e moun kap peye konsekans lan se nou menm klas mwayèn nan e nou pa merite sa nou menm ki kwè nan ayiti kap goumen ki kwè ke se nou menm ki pou fèl se nou menm ki pou fon jan e li pa mwen li pa jis ke se nou menm ankò kap viktim nan. Nou menm ki rete kwè nou Ayiti pap rapòte nou anyen pa gen anyen kap mache nou rete la nap goumen epi se nou ankò kap peye sa nou pa kòb kap peye kòb nou poko nou pa janm fè Ayiti e nan sans sa m ta renmen ke gouvèneman an tout moun yo yo panse a sa e panse tou avèk jenn gason sa yo tou ki lage èske ou konprann paske yo menm yo se sib tou pou yo ame yo pou yo on di moun yo nouri biznis lan bon m pa konnen. Ke leta pran wòl li, ke l pran responsablite l. E mwen mande plis imanite tou a moun sa yo ki ap fè metye sa a. Monedji, dakò. Monedji, yon moun ki al espanta sou nèg sa yo, e ki sa w konseye l? Pou l kouri oubyen pou l rete? Non, m toujou di yo moun sa, m toujou di l e m fè plizyè entèvyou, Bob, se. e sitou sou paj mwen sou Facebook m oblije moute e chak jou ladanl pou map fè ti konsèy pase a la minit ke m ou al fè va sou moun sa yo se demen anlè l ye letènèl ap mete w deyò se lapriyè pa gen kote pou kouri wap mouri paske nèg yo pa gen nèg yo pa gen ti bagay piti nan men yo avèk tout nèg yo lage se otomatik yo lage deyò w oto ya wap pran kanmenm ou konprann. E si w kwaze avèk yon patwouy polisye, l gen dwa pa ka fè anyen pou w. M pa t M te bliye mansyone nou sa, lè m nan lari anndan anndan machin mwen an, priye m ap priye Bondye pou m pa fè fas avèk lapolis. M ap priye Bondye pou m rive nan destinasyon kote mesye yo prale avèk mwen an paske paske e m ap viktim lapolis yo ap viktim. E depi gen afwontman lapolis ap pi vit viktim paske nèg yo pi byen. Depi nan lari an. Mph Kounye a ou menm ki menote andan ou gendwa wè se ou kal viktim anba bal lapolis nan echanj lan e sak fè w tap priye Bondye pou pa rankontre yon patwouy. Le pli souvan m tande nèg yo pa mèsi sa se youn e lapolis an li menm li pa blende menm jan avèk mesye yo pase mesye yo lè yo pa mèsi blende yo blende lè map di blende e pa machin yo non se yo menm ki blende ou konprann sa m vle di w la so kidonk fò yo pa fè erè menm ditou ditou ditou. Paske nèg la gon zam nan menl ou di olye l antre se kadav li kap antre lakay li eskiz mwa Yo gen yo gen yo gen anpil fi avè yo a kote de fi kap fè manje yo gen lòt fi avè yo nan baz la? Bon nou pa janm wè fi yo nou pa janm wè bagay sa yo paske lèm di w nèg yo trè striktire chak moun gen yon gon bagay yap jere sa vle di gen ki fè lojistik gen ki fè ki di se li k reskonsab benyen sa reskonsab benyen nou sa se li k reskonsab manje nou. si bay nou sal anndan pa egzanp kote nou ye nou paka kenbe vètman sou nou paske anndan tèlman cho se ti mòso katon nou gen nan men nou anndan sal epi epi moustik fwomi ap tiye nou vantilatè nou se de bout katon men nou fè n mal bouke n fè n mal ou wè se paske tretman n pa jwenn nan ki fè ponyèt nou pa gwo nan fè van. Nou pa benyen pou kont nou? Nou pa benyen pou kont nou? Wi nou byen pou kont nou wi men nou gon zam anfas nou pandan nap benyen wi se nòmal. An ki pou mennen nou al benyen. E twalèt la kòman li fèt se an plenè a oubyen. E atè a nou poupou. An plenè an plenè monchè nou gen de zòn. An nan menm ravin kot dlo a ap pase pou nou benyen an e nan menm zòn nan lage plòt la lè lapli tonbe plòt la desann nan dlo a. tere moun ladanl kote lèw tere moun yo epi chen menm leswa vini detere moun yo sa yo te vrèman vin tounen yon yon ki vin fè nou pè plis paske gon sant kap degaje kote nou ye an e gon gon gon lè se kach nen yo te vin pote pou nou tèlman ke sant lan te vrèman ap bann pwoblèm Moun sa yo moun sa yo ki antere a se moun ki mouri nan men yo pwobableman moun paran pa gen nouvèl. Wi moun moun ki mouri nan men yo moun ki mouri. Moun ki mouri nan bon m pa konnen si se te nan men yo e moun yo ke yo tiye tou ou konprann sa m vle di w la yo tere moun yo epi yo konnen moun yo pa tere fon yo grate chen chen detere yo epi epi sant lan vin ap ba n pwoblèm se menm bò kote yo nou twalèt tou se menm se menm la n al twalèt tou se kote yo tere moun lan e la n al twalèt m pa ka ba n manti m poko m fè 29 jou anndan an m pa yo pa janm mennen m nan yon twalèt. poum al twalèt se se menm kote an mò yo ye menm kote nal twalèt so ki donk e se fè vit al lage sòt lage yon montè. Nou tande dè kri dè chyen nan jan de operasyon sa yo kote chyen ap ap detere kadav nou tande kri chyen yo. Wi kote kote sòlda yo tou ap kouri dè chyen yo konprann sam vle diw lan e bonba yo pa lwen nou bò menm lè kote w ye anba anba ti kay tòl lan epi nou tande tout bagay e lè lapli lè lapli. pluie pase lè sitou gen de la pluie kap fèt nou mouye anndan an epi si nou gen yon bagay nan men nou se prese manje l avan ou mete l atè Bon m panse mwen redi li li bay li bay enfòmasyon ki ba yo e pou le rès nou kontinye lanfè se lanfè e nou pa gen pou n ap fon desen ni yon topo e an nou fokalize nou sou bravo e viktwa radyo karayib li ede nou fè an li ofri fanmi nou an tou. An nou fokalize nou sou pwen sa a paske son viktwa lè w soti anndan sa e nou pa vin bay detay de jan lanfè a ye si l bo, si l ble, si l vè men sa nou vle fokalize nou rezon tou ke nou te aksepte entèvyou sa se pou nou te remèsye karayib ki te kanpe avè nou avèk fanmi nou e ki pèmèt ke nou tout nou soti an byen. ok de de m ka di de lanfè sa donk sa l ye a se sa l ye nou pa m pa m pa mwen menm vle fon desen e m pa m pa ankouraje yon moun tou ap fè ap bay detay tou ni desen tou paske sa l ye a se sa l ye lesansyèl mèsi anpil karayib ok kote kanpa a fanmi nou kote kanpa a avè nou nou byen nou soti vivan e bon. Merci. Dakò Clivens, men men pou mwen Jim Chalman bezwen l reponn kesyon sa pou mwen, kòman yo òganize liberasyon an, paske kanmenm si yo pran nou, nou dekri la a sitiyasyon nou viv, men kòman yo òganize liberasyon nou? Eske se yo ki al depoze nou kote nan yon andwa epi fanmi nou vin pran nou? Bon nòmalman e li li m kapab di w li te ka ap senp. pou mwen paske ou pa konnen sa kap fèt deyò e a la minit ou fin ou fin ou fin pale avèk fanm ou pandan 5 segond epi yo fè tout done yo epi yo te bon lèm soti an se ton zoe ki te pranm epi yo fè yon 30 minit ap kondwi avèm li ale kote chèf lan apre nan 30 minit lan chèf lan mandem sam te gen nan machin mwen mte dil mte gen telefòn mwen avèk bous mwen li dim sorry telefòn nan pa avèl epil banm bous mwen mdil mèsi chèf mwen. epi yo mete m moun ki vin e lè sa mwen wè e moun ki vin chèche m lan epi sou yon moto epi yo mete m sou moto an epi nou moute machin nan n ale epi nou kouri de 30 a 35 minit pou n rive kwadèboukè de kwadèboukè ankò nou desann moto a nou pran yon lòt moto kwadèboukè m al lakay mwen. Non men machin nan swiv ou zoreken ap swiv ou oubyen? Non non non non non pa gen oken bagay non pa gen oken moun kap swiv nou. Non non tande li pale de moto li pale de zoreken. Non, non. M ba w egzanp, li se yon zo reken te vin pran m kote m te ye an. Kote m te ye, kote m te fèmen an, yon zo reken vin pran m. Epi, yo fè yon trant a trantsenk minit ap kouri avè m. Epi, lè sa a, m al jwenn chèf lan. Epi, chèf lan mande m sa m te gen nan machin mwen. Mwen di l men sa m te genyen. Epi, yo remèt mwen bous mwen. Epi, yo mete m sou yon moto avèk moun lakay mwen. Epi, moto sa a. An, sa vle di chèf la pap viv menm kote avèk kote yo sekestre nou an? se nan baz. Ok donk zo reken an lè zo reken an pa kontinye avèw kounye a son moto l bay ou pou ale avèw. Son moto yo bay egzakteman avèk moun lakay mwen nou 3 k sou moto an e chofè moto an plis moun lakay mwen epi mwen menm epi moto an lage nan kwadèboukè. Men pandan nan wout la pa gen ankenn kominikasyon ant nou menm avèk chofè moto a? Non kominikasyon antre nou map di chofè an pa kouri fò paske. moto a ye. Non, non, yon egzanp mwen pran avè w. Yon egzanp mwen pran avè w. Moto a ka degize l kòm trafik, epi yo fin depoze nou, epi yo pran de moun. Lè moun nan konn se yon kous li peye, epi li pran nan zanana. Bon, byen petèt, paske ou pa janm konnen, paske entèvansyon mesye yo fèt kenpòt jan. Entèvansyon mesye yo fèt kenpòt jan. Men rezon ke ki fè m pale, e ki fè m pale plis, e se pou ke, pou moun yo kapab tire yon ide. de sa kap fèt nan peyi an, map pale w de moun kap viv anndan peyi an pou lè w ta fè faz avèk reyalite a pou yo pa fè erè ou konprann sa m vle di w lan bò paske m pa wè mwen menm e si yon moun pa kidnape li pa ka pale de kidnape si w pa konn mizè ou pa ka pale de mizè ou konprann sa m vle di w lan m oblije pale pou tout popilasyon an pou yo konfòme yo lè yo ta pran yo e kyès ki chèf la li gen non? Ou konprann sa m di w la? So, men mesye yo pa ba n presyon. Tout presyon yo fè, yo fè, yo bay presyon avèk paran nou. Paran, ok. Ou konprann? Men, men mesye yo pa frape nou. E lè yo vini, yo toujou di, yo pot manje pou nou deja. E tèl bagay fèt tèl jan, yo pa frape nou. Men sèl pwoblèm mwen di w ke m te genyen, se lè ke nèg yo te otorize e, e nèg yo si y ap frape moun, pa egzanp, ou konnen m di w gon lòt chanm. Lòt chanm lan se pa, se pa kidnapin ladan l. se de bandi parèy yo oubyen de moun ki ta de moun kap fè antèn so yo di yo pa frape yo davwa ke etranje a la se sa se sak fèm se sak banm problèm lan li banm problèm paske wap plede dominiken an wi li banm problèm paske m wèm se pitit tè a menm jan avèk yo etranje yo la pou menm kòz epi nou jwenn yon lòt tretman diferan avèk yo sa banm problèm anpil epil banm problèm tou paske davwa ke m tande leta ayisyen ap negosye sèlman pou etranje yo. pandansetan gon dizèn de moun ki anndan avèk etranje yo ki se ayisyen poukisa leta ayisyen pa mande nèg yo an jeneral konbyen moun ki nan men nou pou yo te ka fon on pri pou yo a map ba nou 17 milyon dola nap lage tout moun yo pou mwen fèm konnen konbyen moun ki nan men nou. Lekòl tap lage nèt Lekòl tap lage nèt Negosyasyon leta ayisyen ap fè pou etranje pa konsa konsa l fè l non Li jwenn presyon entènasyonal Eey fò di sa. Men Bob se si ke si ke mesye yo gen yon djòb nan men yo pou yo pou yo pwoteje sèvi yon popilasyon si yo pa ka fèl prefere yo demisyone oubyen yo fèmen tout bwat leta yo demisyone men m pa wè rezon ke e pou mesye yo pa ka pa ka pa ka m pa wè l la e ou panse ke mwen m pa m pa rete kwè ke e bandi yo plis pase lapolis non. Yeah. Gon peyizan gon peyizan ki ekri m li di m dlo a son dlo yo wouze jaden. e dlo wouze jaden ki desann al jwenn mesye yo nan kanal la e gen anpil moun ki benyen a dlo sa ki ba yo gratèl, bouton etc. Dlo w t ap pale a. Dlo jaden nan kanal la. N a pral fini wi mesye kouraj kouraj m wè moral nou djanm men sa pa anpeche ke pou n gen yon ti akonpayman psikolojik. Aprè 26 jou, 15 jou, 22 jou san fanmi nou ap viv konsa donk lap bon pou nou anpil mesye kouraj se sa sèlman mka di nou. Bon mesye m di n mèsi anpil e Pierre Renel René, Guerrier, Bobse e pdg radyo a tout staff la nèt an jeneral paske radyo Karayib ap fè yon travay eksepsyonèl e pou kominote a e m ta swete tout lòt medya yo fè menm bagay lan e epi mwen menm e m di mèsi avèk tout zanmi fanmi ki te kotize e ki tap e ki tap priye paske lè w rive lè w fè fas avèk bagay sa se lapriyè sèlman lajan pa sifi pou deyò epi m gon pakèt moun ki tap rele mande gras pou mwen sa fè m plezi m twouve ke e mèsi an twò piti e son gwo gwo respè pou nou mesye pou travay nap fè a mèsi.